Michel Laguerre, 24 ans, lò de arestasyon an te gen chan de tir, misye pran yon bal nan pye goch li e misye li menm se chofè Ti Makak e ki li menm k ap opere nan Laboul 12. Arestasyon sa fèt nan Laboul 11, misye te a bò de yon veyikil Infiniti de koulè nwa, nimewo plak lan se BB 760. 20. E swit a yon filati, lapolis arete Jean Waly ki gen yon ti non k rele Kali, 28 an. Misye fè pati de yon gang k ap opere nan zòn Kanaran. Chèf dakizasyon, brakaj, vòl, detounman de machandiz. Egalman nan gang sa a genyen Jeff ensi koni, Michlè ki gon ti non k rele Boyt ensi koni, Jetro ensi koni ke lapolis ap rechèche aktivman ki fè pati de rezo sa a kote ke Jean Wally li menm t ap evolye. Genyen 2 prezime bandi ki malerezman blese mòtèlman swit a echanj de tir avèk lapolis nan zòn Onavil, se Belo Ainsi Connu ki li menm se alye yon gang ki rele Timadi ki ap opere nan zòn Onavil, Jerizalèm egalman Kanaran. Genyen tou Papito Ainsi Connu, misye tou li menm li gen pou wè avèk yon bandi k ap evolye nan yon gang e misye rele Patrick, li gen yon ti non k rele Patchouko. Papito tou li menm li te sispèk tou nan asasina ki te fèt sou madam Daphné Joseph, 34 an, yon jèn dam ki te apèn gen yon timoun gen 10 mwa, kote ke yo te asasine dam sa a le 26 jiyè 2022. 2 mesye sa yo te an posesyon de yon pistolè de kalib 9 milimèt. Egalman, yo te enplike nan anlèvman, sekestrasyon, Detounman 2 kamyon de machandiz nan Bon Repo, Lapolis pwosede arestasyon 2 Semka Jean Franck ki gon ti non ke li Ti Rasta pou enplikasyon prezime nan asasina madam ke n sot pale de li menm la ki se madam Daphné Joseph, jèn dam sa de 34 an. A Dèma 75, Lapolis pwosede arestasyon de 2 jèn gason ki ta abò yon moto. de koulè nwa an, nimewo plak lan se PR 23 532, yo te an posesyon de yon pistolè Glock, se Jean Emmanuel Ernst, 32 zan, misye fèt Okay, e André Raymond, 43 zan, misye fèt Kenskòf. E Wo kòmandman pnh la, espesyalman kòmandan an chèf lan, solisite ankò yon fwa kolaborasyon popilasyon an, sipò popilasyon an nan lit achane, ke lapolis ap mennen kont tout bandi. N ap kòmanse nan Latibonit, kote ke gen plizyè bandi lourdement armé ki fè pati de rezo gang ki ap evolye nan Savyen an. Yo te an wout pou ke yo t al nan plaj, pou yo t al pran plezi yo. E o kou de la wout, yo kwaze ak yon patwouy udmo. Yo louvri kout zam sou patwouy lan e polisye yo riposte. E pou pi piti, genyen 3 nan mitan yo ki malerezman blese mòtèlman lò de echanj de tir sa. Se Goliath, ensi koni, kote ke tout moun kapab idantifye misye sou rezo sosyo, kote ke l tap ekzibe zam ni e kote a lepòk Odma tap prezante misye kòm youn nan dirijan rezo gang sa. Genyen Kebro. Ainsi Connu e egalman Vernet Ainsi Connu. Tousuit aprè, lòt bandi yo, yo tante pran komisarya Petite Rivière a daso. Gras a sinèji polisye ki onivo depatman Latibonit yo, polisye udmo yo, yo rapidman rive e yo ranfòse prezans yo e yo pote ranfò ak polisye ki afekte nan. komisarya Petite Rivière de Latibonit la e kote ke popilasyon an pa la swit soti e vin an ranfò bay polis yo ranfò e aplodi travay ke lapolis ap fè nan zòn sa a paske popilasyon gen lontan ap soufri avèk bandi sa yo.